Medam se mesye, zanmi, konpatriyòt, ti vil akay, Ayiti gen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, kèlkeswa nan peyi ou ye e kèlkeswa tou ak lè Wap disponib pou asiste videyo sa sou kanal paw la nou kontan antre lakay ou pou jounen madi 17 janvye 2023 nou pote tout gran pwen kap domine aktyalite a nan peyi dayiti dosye koripsyon dosye vòlò dosye jij ki yo menm deyò nan CSPJ kote jij sa yo. Se 2 jij ki pa gen dosye yo clean, nèg yo nan vòlò, yo nan kòripsyon, ebyen nan moman aktyèl nap pale la a, se deblozay ki pete nan sistèm nan jistis lan nan peyi Dayiti, komisè Lafontan ki se komisè gouvènman Pòtoprens lan aktyèlman, misye enplike nan lis Jij sa a ki li menm deyò la a kote enben anpil moun ap poze tèt yo kesyon bon si tout jij sa yo ki nan peyi a ki pou bay jistis enplike nan kòripsyon, enplike nan vòlò ak libere gwo chèf gang ki gen nan peyi sa a èske Ayiti gen moun serye e lè n konnen gouvènman Ariel la se yon gouvènman tèt chaje menm premye minis peyi a enplike nan asasina prezidan Jovenel Moïse e menm nan voye kòb bay divès gwo chèf gang ki gen nan peyi sa a, men èske peyi sa a ap janm bon? Anviwon 30 jij nan yon peyi enplike nan kòripsyon ak divès dosye louch ke yo ta repwoche yo, enben tout jij sa yo genyen k pa menm fè filo. Gedejis se nan reto sak fè segond e jodi an se yo ki nan jistis nan peyi sa eske ayiti ap janm bon antouka nou pral envite w gen detay yo anndan video sa e komisè lafontant jodi a la depil pran yon sèl grenn soulye misye vole misye estomake joure menm tèlman komisè a santil imilye tèlman komisè a wè tout moun wè anba li nan divès ka yo ta enplike komisè a nan libere chèf gang. nan pran kòb anba pou libere polisye e donk e prizonye kidonk peyi sa a li pouri nan tou tan kò l pa gen espwa ankò pou Ayiti paske jodi a la CSPJ kraze peyi a plat avèk kantite jij sa yo ki yo menm nan vòlò nan kòripsyon nan peyi Dayiti rete konekte sou videyo a jiska la fen bòn ekout tout moun n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Plafon otan son wont pou peyi a. Lafontan bon m di w, m pa t ap okipe w non. M t ap ba w vag. Men dènyè entèvansyon w fè a, li frape m kòm moun. M se vre w site non m. Ou site non m tou, yon bagay sou kesyon kay ou, ou takle Lidi, ou takle Jhonny, ou takle Morvan, ou takle m tou nan bagay kay. M pa gen pwoblèm non. Wè m pa tap reponn sou sa. M ap reponn paske ou pa kapab on nèg k al lekòl ou di w konn li, ou pa sòt, w ap sèvi on peyi, ou se commissaire du gouvernement, sa vle di ou ta sipoze le défenseur de la société. Premye avoka sosyete w ye epa sa kounya pou wap di ke ou gen sèl moun sèl moun ou pè sou latè jezikri avèk ariel henry bon m di w jak si yo di w nan touye jovenel m pap plede pou ou non oh ah wè ou wè mwen menm si yo di w nan touye jovenel m pap plede e si se ariel sèlman ou pè sa vle di tout sa ariel di w fè ou fè li E sa t fè gen anpil ti malere kap pran prizon la a, ou pa fin bon moun monchè. Ou pa bon moun, sa di si Ariel di w arete arete l, di w libere libere, ah monchè ou fè m wont. Bon ou wè mwen m pat konte sou ou paske m di w nan dènye tounant an la e ou son ka pèdi m pat konte men kounye w ou fè m wont nèt monchè. Ou avili m nèt monchè, ou fè m wont. Ariel an, kounye w ou di m sèl nèg ou pè sou latè se Ariel Henry. Sa Ariel la? Ou fèm wont monchè. Bel afro tanson ou eske te gen moun nan peyi a? Aswè a la misye pat ka domi kom komisè gouvènman non. Men misye son wont. Men misye fèm wont monchè m di w mwen m di w m wont se ti gout dlo mal bwè. Anh m pat konte sou misye men jan misye lage la anh m sezi. M sezi nèt paske oh m di oh anh. Anbyen kote. An ale la nan majistra non sètifye. Lè m fin di sa lasosyete, kèlkeswa sitwayen, an Ayiti ou aletranje, ki te viktim on desizyon anba men nèg sa yo, kòmanse. tcheke kabinè avoka n moun al pote plent. Ann atandan, si genyen k ap fè rekou pou n konnen ki sa bagay lan ye. Tande byen sa m ap di n la, m trè serye sou sa. Si gen moun k ap tande m la a ann Ayiti ou aletranje ki te viktim de yon movèz desizyon nèg sa yo m pral site la a, Kòmanse tcheke kabinè avoka nou pou n al pote plent kont vagabon isi ki pase tout tan yo nan sistèm nan alòske yo konnen yo pa klè. Sèvis sètifikasyon sa m te pale n sou li deja. S on fòm de vetting li ye menm jan yo konn fè nan lapolis. Dayè s on ekip moun ki ladan l. S on ekip anketè k ap travay, e sa t fè gen yon pawòl komisè a di m pa fin dakò al san pou san, komisè a ou fè dwa, ou trè pwenti eksetera, ou kòrèk men lè w di ke CSPJ pa gen dwa eksetera sou majistra Debout m pa fin konprann poukisa nan CTC a gen reprezantan ministè de la jistis ladan l e lè m al gade m al li depi nan atik 26 ou site a m kontinye li m e pa sa l di m non mwen menm. Sa di fò pa lage ba yo konsa, gen anpil ti jèn tou kap tande w. Paske nèg isi depi yo pale fransè ou di yo konn tout bagay yo save. Bon m di w pale fransè pa vle di ke w save. Fò w konn sa tou chère mètra. Ekoute, eben e Gade lis sa a sou ekran an moun ki sou youtube ak facebook ou ka fè zoum sou li pou w ka wè l pi klè. Eben lis majistra sa yo m pral site la a. Se nèg ki pa sètifye. Kidonk, a pati de jodi a menm, moun sa yo pa abilite pou yo kontinye ap egzèse fonksyon yo kòm jij, kòm komisè di gouvèneman. Ok? Jiskaske petèt gen ladan yo ki kapab al fè rekou, etsetera, diskite, di non bagay. Men, pandan m ap pale avè n la a, Moun sa yo, yo pa abilite pou yo kontinye ap egzèse pwofesyon sa a, pou yo kontinye ap egzèse sèvis sa yo t ap bay sosyete a, paske gen yon ògàn ki la, ki di ke kòm ògàn regilatè, ki di ke moun sa yo, yo pa kalifye, yo pa abilite, yo pa sètifye. A tande! Gwo bagay sa ye wi. Pou on nèg fè nenpòt 10, 15 an nan on sistèm 20 tan, epi finalman gen ankèt ki mennen sou ou, yo wè ou pa nèg ki klè, ou te nan vòlò, ou nan, ou gen dwèt long siperyè, oubyen ou pa gen papye. Wi, gen nèg la, gen nèg ki direktè, eh ki direktè nan sistèm nan la ki pa fè, ki pa gen papye reto non. Gade yon peyi mesye. Makenson Chid wap tande wi. Gen nèg de sistèm nan la direktè ki pa fè reto. Eske bon imajine gon jij la m te gen enfòmasyon Se sèl peyi sou latè wi. Nèg la ap brase kòb men w pa ka kestyone sous lajan l. Bagay yo grav. Men, paralèlman apa genlè fò n tcheke Lafontan wi. E misye genlè li di m ke li gen nan li fè ti kòb wi. Estefan wi. Misye di l gen nan bòlèt seryezman. Fò n tcheke misye wi. La ba nou vye boul. Misye genlè gen Eli enben pou misye la bòlèt vini la fon tandou li ka fè ou kwè konbyen lè di li di Alexandre 130 mil ee 130 mil ee li bon pou nou e n tou ap reveye mò nan simetyè bon ou menm wè nèg sa ap pale nan mikwo misi ee li bon pou nou Guerrier Dieu seul nèg saj toujou ap rele moun Mesye m di nou 2023 chanje bagay yo pale ak peyi a se nou yo anvi tande ou konprann ebyen jounal nou vin bay fin bay jounal aktyalite si n gwen envite pran l envite sispann reveye mò nan simityè pran pou yon nèg ap vin manke n dega an dirèk nan mikwo nou manke dega tande byen liste de magistrats non certifiés kidonk nèg sa yo m pral site la la société. Pandan map pale la a nèg sa yo, yo pa abilite pou kontinye travay kòm jij. 1. Majistra Roosevens Masséna Demorne, m sezi wi. Misye se jij sipleyan jij o tribinal de pè de Gresye. Masséna Demorne, ansyen jounalis Karayib wi. O! M sezi. Pandan map pale la a, jij. Masena Demon, misye pa otorize pou l kontinye ap travay. Ki motif? Trè dekriye e absans dentegrite moral. Oh! Oh oh! Yo tou bay motif wi. E moun gresye yo? Yo ap ale pita lè m ouvri liy nan. Ou konprann sa m di w? Yo ap ale. Ou konprann sa m di nou? Tande byen, lis sa a m pa ka ale fò ladan l. Se yon lis pou m li avèk prekosyon apa. Ou ban m byen gade ki kote m ye. Èske nan lis nan? Hein! Non sètifye m ye a. Ou bay sa? Gen flay non nèg ka fè la, ou ka peye sa chè wi frè m. Ou konprann? Ou wè sa m ap li la se pati B. Menl devan nou an sou ekran wi poum pa fè flay non map chanje foto yo wi sa di tout nèg sa yo la e nèg map bouske foto mtou lage nèg maron yo atè a chèche foto sa yo pou mwen poun ka pase yo pou pèp la ou konprann pou yo ka sonje vizaj yo sa se liste de majistra non sètifye note sa non sètifye kidonk nèg sa yo yo pa abilite ankò daprè CSPJ pou yo kontinye ap travay kòm jij. Bon m rekòmanse an. Majistra Roosvens Masséna Demorn, sipleyan jij o tribinal de pè de Gresye, motif, trè dekriye e absans dentegrite moral, ayy s on nèg ki gen anpil plent ki depoze kont li kòm jij. Ooh m sezi. Eehh bon repòtè, m te konn tande repòtaj misye sou Karayib. Ou konprann? Absans dentegrite moral. Yon gwo bagay. Sa se fo mo mesye. Antouka, bagay yo melanje. Bon tankou, tankou Lafontan. Kounye a Bonrouch ap pale la, li gen madanm, li gen, li gen ti mennaj li tou, bagay sa yo sesi. Lafontan detyong nèt wi. Poukò yo di misye kretyen legliz li ye? Humm sezi, menm moun fou sezi wi. Dezyèm majistra Majistra Ruth oh Ruth wi Ruth Leroux Li se supleyan jij o tribinal de pè de Gresye oh Enben Gresye a pa bon menm ah m te tande anpil plenyen pou Gresye vre wi Enhen Gresye a genlè pa fin bon menm Majistra Ruth Leroux Suplean jij o tribinal de pè de Gresye, motif trè dekriye e absans dentegrite moral, sa di ni l menm ni Ouzranj Masena Demòn se de moun ki gen la brase nan sistèm nan nan Gresye, sa se yo gen menm motif pou yo. Tou lè de daprè CSPJ moun sa yo yo te la yo pa ka la ankò, yo pa diy pou yo la. M ap tann, m ap tann lòt bagay ki pral poze kòm aksyon. E s on peyi n ap fè? 3. N ap note? Fò n ekri tou wi avèk mwen. 3. Majistra Jean Michel Fortuné Ebyen l gen dwa e Fremy Gabriel. Ou pa janm konnen. Majistra Jean Michel Fortuné, Supléant Juge au Tribunal de Paix de Lilavach. Menm ti bagay lan, trè dekriye. E absans dentegrite moral. Enben, pa gen nèg gen moral nan peyi sa. Se yon peyi nèg fè sa yo vle. Bagay moral la, se yon bagay tèt chaje. 4, Majistra Blondel Petit-Frère Blondel Petit-Frère, sipleyan jij o tribinal de pè dè Gonayiv, seksyon Nò. Majistra Lyonel Jean, Lyonel Jean, Juge titulaire du tribunal de paix de Verret, e nan depatman Latibonit, e zòn sa pa fin gen bon moun sanble, en, Majistra Lyonel Jean, misye se Juge titulaire du tribunal de paix de Verret. Trè dekriye absans dentegrite moral Majistra Legwaz Avril Legwaz Avril Jij e jij denstriksyon Tande wi la sosyete Pa don nèg ki plen pouvwa nan menl Jij e jij denstriksyon O tribinal de premyè enstans de Pòtoprens, m pa di w, eh men nèg e kote izo ap fonksyone anba, eh m pa di w, motif eh Pòtoprens la enpòtan, bon m rete sou li, eh majistra k ap libere tèt kale, tèt kale le puissant chef de gang ki t ap dirije Gran Ravin, epi nèg yo ap di w, o nèg mesye. ke tout peyi a konnen kòm pwisan chèf de gang wi. Finalman lapolis jwenn mwayen yo arete misye, jij la libere mouche wi pou l di w ke nèg sa e moun legliz li ye wi. A mesye! Mesye! Humm! Bagay yo anpil. Hein Ann kontinye non Donk de ou wè depi ou wè non Fredy Bredy Fabien t la fòm di non mouche byen Bredy Fabien sa deja pwouve m travay CSPJ a li valide TT valide l Gen dwa gen kèk ti gen kèk ti erè glise e lòm nou ye M do men men gen anpil nèg nou site la mesye peyi a te konnen deja nèg sa yo gen dwèt long siperyè yo pa fin bon moun ann kontinye donk jij fredi bredi fabien pa la ankò li pa la li pa la e si n kwaze a misye l vin la kòm jij rele lapolis vin fouke l ak daprè dcpj misye pa sètifye pou l kontinye ap travay misye trè dekriye e absans dentegrite moral. Ann kontinye. Majistra Lucien Georges, Jij de syèj o tribinal de premyè enstans de Pò, eh Pòtoprens la pouri nèt. Fèmen li n fini. Pòtoprens la pouri nèt. Tande byen wi. Majistra Lucien Georges. Juge de siège. Nèg yo rale nèg kap joure m la non. Yo ap tande m yo ap joure, yo ap fè kout. Se yo nan fèmen radyo a la. Men rak to ak dwòl la yo paka pa tande trete. Yo fèmen radyo a yo ap babye. Y ap joure anba anba. Madanm yo di men fò m tande mwen menm. M dat m ap pale yo mesye. Ahh. Yvelt an peti blan. juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Absence d'intégrité morale. Facilitation de l'élargissement de présumés criminels notoires. C'est un qu'à facilité. On seri de gang nan peyi a, kriminèl kap touye moun, madougoune ki nan prizon la, Gilbert avèk frè li. Misye libere. Se komisè Jeanty t te fè arete nèg yo. Premye kote nèg yo ale se ka komisè Jeanty. E se genlè se ou konn komisè a gendwa pa timoun. Genlè, gendwa se sa misye ap priye t sove li. Nèg yo vide bal sou komisè a wi. Gran jounen. Lucaner Sully, Jij de syèj o tribinal de premyè enstans de Pòtoprens, trè dekriye e absans dentegrite moral oh! bon la m sezi, s on ti gout dlo m al bwè men m te fè kèk twit ki te sispèk wi, twit sa yo fè anpil deba sou fowòm yo men w wè la. Son ti gout dlo m oblije ap pran bon tande non. M pral site yon non la men son ti gout dlo m ap pran m ap vini. Gwo ti vòlò wap chèche bay la lò genlè pral jwenn. Sabin ou sou zen tande byen peyi a sak pase la mesye epa 2 nèg ta tou 2 vòlò map sonde la wi. Mesye bon eli map li eli map li m pa fè anyen bon m pa fè e pa rapò mwen se CSPJ t voye bagay la ban mwen la map li l pou peyi a tande byen oh 2 nèg sa yo e yo kap pete lògòy la tande byen m pral dondon la son ti dlo m pran wi majistra Ikenson Edumé. Santi dlo m pran enh mwen wè peyi sa l difisil vre wi bon mesye si m pa ka fè majistra Ikenson et Dumé on minimum kredi kiyès m ap fè kredi sa ah bon oh peyi a difisil mèsi a moun ki voye etwal pou nou yo mèsi a vou oh mèsi a Chantal François mèsi pou les etoiles ekoute. Timoun yo vle tande nèg yo fache madanm yo ap tande la men yo byen move yo menm yap fè kout san la yap la menm radyo ka kraze aswè a mwen pa manti pap gen nèg la k rive kraze radyo a la wi ou konprann sa m di w men madanm yo di fòm tande tete mwen menm fòm tande l ou konprann pòtoprens la pouri nèt bon m kontinye majistra Lucien Georges jij de syèj o tribinal de premyè enstans de pòtoprens. trè de kriye. Oui, on pesait sous ça, très décrié. Et absence d'intégrité morale. On va continuer. Magistrat Evans Eltimar, substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince. Ah, nous pas ça pour une nette. Eh, Port-au-Prince On va continuer. Magistrat Evans El Timar, substitut du commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Port-au-Prince, absence d'intégrité morale, Abus d'autorite. Eben li pap fèl ankò li pa chèf kounya li pa chèf kounya pa gen problèm li pa chèf kounya ann kontinye oh aah kounya pou yon nèg ap dim travay CSPJ pa bon men yo rive sou nèg mwen an Yo rive sou misye. Epa dat map plenyen pou misye la anba map woudou woudou anba anba pafwa mpaka lage koze a ou konprann map fè tèk bò wonn map pase sou kote ou konprann sam diw an Ronald Leogane yo paka anpeche madanm ak pitit yo gade Facebook eh eslogan morvan nan klè wi yo paka anpeche madanm yo gade YouTube yo paka anpeche madanm yo gade Facebook. Kounya pou yon nèg ap dim oh CSPJ e bagay non! Kapab gen erè. Men m pa vle pèsonn, pèsonn vrèman pèsonn krache sou travay CSPJ a. Bon m kontinye. M pral site yon non la. Ooh la sosyete! Nèg sa yo se kwadeboukè pouri nèt wi. Aktyèlman la nèg yo deplase tribinal la. Yo vin taba. Se yon ti kori, nèg yo fè yon ti kwen pou yo brase moun wi. Magistra, i velt an peti blan. Note sa, an. Magistrat Yvelte Petit Blanc, juge et juge d'instruction au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Absence d'intégrité morale. M pa anketè CSPJ papa. Ou konprann sa m di w? Paske mwen lè m pale mwen menm, nèg di w o wap voye monte, ou chita la a letranje wap detwi moun moral, tout se moral wi, wap detwi moun serye nan peyi a, apa li manman? Apa li papa? Apa li pa li fransè m ap pale pou m pale pou tout moun konprann. Majistra Yvelt Petit Blanc Misye se jij, jij enstriksyon, nan tribinal premyè enstans Kwadèboukè. Daprè CSPJ, mouche s on nèg ki pa gen entegrite moral, s on nèg k ap fasilite pou on seri de kriminèl notwa libere trankilman. Apa li manman an eh Franck Delice non m pale yo e lè m pale yo di w oh map detui moun map sesi apa li manman an nap ann pran yo la nap kontinye pran yo nap travay pou la repiblik zafè tout vòlò t fache an m di tout nèg sa m pa nan asosyasyon malfèkta nèg isi. Nannan vòlò a nèg, sa fèm di w si w bezwen m ekri m, m pap tonbe rele m, m pa pale a nèg ke m pa konnen konsa, si w bezwen m rele m, m pa konn sa w pral di m, peyi a frajil papa, m ka pale avè w ap anrejistre m, si w bezwen m ekri m sou telefòn. Ann kontinye. Kounya ap yon nèg ap vin di m o CSPJ sesi. Che! 24, Majistra Roosevelt Zamor! Roosevelt Zamor bèl kout kreyon CSPJ bravo pou ou. Apa m pran yo la a? La m konn ap plenyen pou misye. Ap di non misye bon moun. Ki bò? Bò mwen di w ki plent ke m resevwa pou nèg isi. N ap di m e bon moun yo. Yo te yon bon moun? Ki kote?